Ebyen, n ap fè yon ti melting pot pou ou pa anpil enfòmasyon, men chak kote gen yon ti bagay. Sa vle di peyi sa a, m ta kapab di w, depi w leve maten, gen yon zen k ap brase nan yon zòn kanmenm, w ap jwenn anpil pawòl pou w tande. Mezanmi, pa gen yon jou ki pase pou ke pa genyen tripotay nan peyi Dayiti, pou pa genyen moun ki mouri, pou pa genyen ensekirite. Pwoblèm. Nou prale nan zòn Fermat paske yè te genyen yon sitiyasyon m ta kapab di kawotik o nivo de Fermat paske genyen enfòmasyon ki fè kwè yon machin ta pase ak tout yon moto, yon pikòp e moto a dèyè l. Sa w tande a la yo vide bal sou moun yo. Genyen yon foto ki ap sikile atravè lè rezo sosyo. Foto Kote ke gen yon jenòm, vizaj li kraze ak bal, e li gen yon mayo wouj avèk yon pantalon jeans gri, ben misye se yon dreadlocks, sa w tande a la yo vide bal sou misye. Yo ta fè kwè genyen lòt moun ki mouri tou, men enfòmasyon ofisyèl la ta fè kwè genyen 2 blese, men ekoute genyen moun y ap chache yo poko wè, se la le pwoblèm. Men. Kisa ki ta alabaz sa ki pase a pèsòn pa konnen sof ke enfòmasyon ofisyèl la li ta fè kwè ke gen yon pikòp ki pase yon moto dèyè l sa w tande a la yo wouze moun ak katouch. N ap tounen anpe pli ta sou dosye Fermat la pou kapab ba ou plis enfòmasyon puiske nou menm n ap kontinye ankete pou kapab konnen sa ki pase a. Lòbèy nan ba Dèlma wi! Ba Dèlma kontinye ap pete kout zam. Anpil bal, o pwen ke anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou mande mezanmi kilè nèg sa yo ap bay yon ti souf. Nou konnen genyen yon batay ki angaje la, Ba Dèlma an dizon Dèlma 4, Dèlma 2, Dèlma 6. Epi avèk mesye Belair e Maya. Donk, kout bal sonnen ankò yè swa e paske te gen anpil bal ki t ap sonnen paske nan dènye videyo nou te gade nou wè gen kèlke jèn ki yo menm pwente di dwa lèjan de Belair ki ta nou ta kapab alabaz e Maya an menm tan ki ta alabaz yon sitiyasyon konsa paske yo akize ekip anfas la. Komkwa nèg sa yo ap fè divèsyon paske yo fè kwè se yo menm ki ta boule lekòl e poutan ebyen lekòl la li menm li ap fonksyone Daniel Fiole. Èske w ap gade lise Daniel Fignole sa a mezanmi pwoblèm wi. Bagay yo tris. Antouka nèg yo pete anpil bal yè swa o pwen ke bagay la te vrèman difisil pou anpil moun ki te nan paraj bal sa yo t ap tire. An nou fon ti tande. Dosye Moise Jean Charles Ebyen eh fò n di ke gen yon sitwayen ki li menm pale pou anviwon petèt 40 segond. Li ka yon minit tou. Son non se Guy Philippe. Ekoute, nan kontèks Guy Philippe pale a, mwen m bat bravo lakontantman pou li. Paske sa ki rive Moïse Jean Charles la, li se yon sijè de revòlt pou anpil sitwayen. Konsa tou, gen anpil moun ki kontan. Men m pa kwè yon moun ou ta kapab Ayisyen pou ta kontan. Men nèg yo tèlman fè nou bagay nan peyi sa a, yo demounize nou. Pèmèt mwen ekspresyon kreyòl sa vle di nou pa moun ankò tankou jan Kay di l, se sa k fè lè gon bagay ki pou fè nou fache nou ri, lè gon bagay ki pou ta fè kè nou kontan se fache nou fache sa vle di nou vin wè bagay yo prèske alanvè. Ebyen sitwayen sa li pale. pou eksprime ralbòl li pa rapò ak sa ameriken fè Moïse Jean Charles la. On écoute Guy Philippe. Monchè map di Senatè Moïse Jean Charles kenbe la kenbe fèm. Blan pa gen okenn rezon pou ap mandel ak kisal di ak moun ak kiyès li pale. Eske ou konn al mande gwo lidè ameriken yo ak ki moun yo pale lè yal nan Mwayen Oryan, lè yal Afganistan? Ki dwa yo pou yap mande yon lidè ayisyen Ak ki moun li pale, kisa l di? Monchè kenbe la Senatè Moïse Jean Charles. Politikman m gen dwa pa nan menm liy avè w, avèk Moïse Jean Charles. Men monchè yon gason pa gen dwa pè nèg sa yo. Nèg sa yo kòmanse fè enjerans yo a rive twò lwen. Pou yo bezwen konn kisa yon lidè ap pale. Se nòmal pou w al an Afrik, se nòmal pou lidè ayisyen chèche relasyon Sid-Sid. Paske relasyon nò sid yo pa itil nou anyen depi konbyen tan? Se lawont, se imilyasyon. Donk m twouve ameriken trè santi dou, trè sou moun pou l pèmèt li fè yon lidè ayisyen yon bagay konsa. Nou konn sak fèm bat bravo pou deklarasyon Guy Philippe la se paske li nan prizon nan peyi Etazini. Eske w konprann? Lajistis amerikèn gen kontwòl li e li di sa. E pa tout nèg ki gen kanson ki kapab met kanson nan tay yo pou di yon koze konsa pou di ameriken sou moun. Ou konprann? Donk se konsa. Il n'y a pas que Guy Philippe ki li menm denonse sa k pase a. Le monsieur qui s'appelle Asalos ke tout moun te gen chans dekouvri nan antèman Jovenel Moïse, ebyen, mesye sa fè yon video de 2 minutes 50 secondes pou eksprime revolt li tou pa rapò ak sa ki pase a kote l fè kwè li menm li pa t bezwen al lakay moun sa yo, li pa p janm al lakay moun sa yo paske jan bagay la pase la, sa k pase a, m ta kapab di san è ase. Tankou jan Bòb se konn di sa, Enouf is enouf! Aparaman Bòb ou konn tande yo di nan mizik yon tèm konsa, Enouf is enouf! Donk se. Ase, sannèt ase. Brèf, ann tande e gade alafwa. Asalòs! Bonswa e bonjou! Sa pral depan a ki lè n ap gade enfòmasyon sa a. Se sou Franklin Reyis, alyas Asalòs Nègobòy. Jodi a se avèk anpil tristès m ap pran lapawòl. Depi mwad janvye e 24 desanm m pa t pale, jodi a m ap pale. E lè m wè Ameriken kontinye ap fwape Ayiti. Se Ayiti k peyi nou, se pou n ranje Ayiti. Nou divize avèk lajan, nou divize nan tout entegralite. Blan kraze Ayiti, plizyè nasyon vle kraze Ayiti pou nou pa avanse. Jodi a gade sa k rive. S on wont pou lanasyon sa k pase a. Etazini fon bagay ke m pa apresye e se paske se li k te ba sitwayen an on ti viza pou l kapab vwayaje nan lemond. Epi jodi a l ap wè derespektan l fè. Mwen m denonse sa, m pa apresye sak fèt la. M vrèman pa kontan, e sa fèm mal. Map mande pouke nou antann nou. Map mande pou tout Ayisyen met tèt yo ansanm, pou nou retire divizyon nan mitan nou, pou nou met tèt nou ansanm, pou nou refè Ayiti, pou nou fè yon Ayiti ki bèl. Fò nou pa kite yo toumante nou. Ok? Se yon egzanp pou tout militan, se yon egzanp pou tout Ayisyen ki trèt, se yon egzanp pou tout abolotcho kap detwi Ayiti, se yon egzanp pou tout kriminèl, pou tout asasen. Map tou pwofite di nou tou, m byen kontan ke Etazini, FBI, pwan responsablite yo, kòm se sèl mwen ki te kòmanse goumen pou afè jistis Jovenel la, m byen kontan FBI kòmanse pwan responsablite yo, na wè m pa fè manti, Ameriken pa vle wè Ayiti, se sou blòf yo ye, kenpòt peyi ki ta vle ede nou Amerik ap bare l. Jodi a la, m di nou, kouraj, Ayiti p ap kraze, se Bondye k kreye Ayiti, se pa mechan k kreye ni lòm pou ke Ayiti avanse, men se nou tout ki pou fon sèl, se nou tout ki pou met tèt nou ansanm, epi m tou pwofite mande jistis pou Jovenel Moise. Mèsi tout moun. Enfòmasyon toujou Trafik ilisit stipefyan Lapolis nasyonal apreyande yon Etyopyen ki rele. Air Caraïbes TX 559 a destinasyon Pari, madi 25 janvye 2022 an. Daprè yon nòt lapolis nasyonal, li menm tou pou kounye la plase an gardavi avèk euh, yon pwosedi jidisyè ki louvri nan dcpj pou kapab jwenn lòt konplis nan dosye sila.